Ok se yon nouvo konvèti. He's a new converted, a new believer. Misye pa janm poko gen kat ble nan menn kòm manm batize. He doesn't have a blue card as a baptized member. Nan kèlke mo, an rezime, In a few words, l'ap di w kòman Lesenyè delivre l. He's gonna tell you how the Lord delivered him. Yes, kòman Lesenyè te delivre w, w'ap di tou lemond antye sa. You're gonna say it to the whole world. Mèsi papa. I had to go go down to Channmas. Donk lè ou Channmas se sa ou fè adwat oubyen ou fè agoch kounye a m fè agoch pou m vire dèyè do Sogebank la. I had to go through around Sogebank to go back. Donk mwen remake yon Nissan Patrol blan. I noticed a Nissan Patrol E yon Toyota white. nwa Land Cruiser. And a white Land Cruiser Toyota. Kounye a pandan m ap vire dèyè Sogebank la kounye a Nissan Patrol la vire dèyè do m li double m nan koub la. He shoot upstairs, Tout moun ki te nan anviwònman an yo evakye. Everybody that was around, they ran away. Men pa, m rete akonpaye avèk yon pèsonaj. I stayed with a, an old person. Ki, an tèm daj, ki apwoksimativman swasann, swasant an. That was close, around sixty years. Epi kounye a la, e, pandan Glenn Cruiser that is blocking me Epi kounye a la from m kòman backing up m kòmanse le san lanse lanse le san de and Jezi. I starting sending the blood of Map lanse le Jesus. san, map le san le san. I'm sending the blood of Men Jesus. pèsonèl la ki te dèyè m nan, li te nan kabin dèyè a, li kouche plat atè tankou CD, li kouche sou kouzen an. The man that it was in his sixties he he lay down. Sèl sa m sonje l di, li di, Mezanmi, m pral nan Sentsèn pi ta gade kote m pral mouri. Ann ale! And the others said, Oh, let it go, let's go. Epi kounye a la, yo y ale pa bak, y ale pa bak. And they went backing up. Epi yo monte machin nan. And they went on the car. Epi yo demare avèk yon grann vitès. And they left fast. Epi sa k te bloke m dèyè a. And the car that blocked me from behind. Epi li fout volan ti pe a goch mwen. And then they went away. Epi l ale. And they drove away. Se le moman ke moun yo vin ap kouvni, ap mande sa ki gen, m di bon menm sa, se sèl Jezi ki konn sa ki te gen. Epi m ale, kounye a la m vire m ale, mwen pase nan avni Charles Sommet a, mwen tonbe Jean Paul ii, mwen moute Turgeau. And then I left, I went from downtown and went to Turgeau. Lè m rive nan mezon an, epi pèsonèl la di, Mezanmi! The blood of Jesus. An nou di glwa a Dye. Let us say glory to God. An nou di glwa a Dye. Let us say glory to God.